M konnen si m pa fè l pa gen lòt moun ki pral fè l sa vle di ke fòk nou kab apresye moun ki fè bon bagay mwen konstate ke travay ki te fèt pou bay yon repons rapid a sitiyasyon ki te prezante devan nou semèn pase a la li merite yon ti pale m ap fè yon pale sou sa Paske anpil nan nou, nou sèlman la pou nou kritike. Kèlkeswa sa kap fèt la, nou jis ap kritike. Pandan ke gen anpil bagay ki mande dèfwa pou nou felisite. So travay ki fèt pou ke lapolis te bay yon repons prese prese nan dezòd ke nou sot sibi la a, kote ke bandi entènasyonal antre nan peyi nou, yo ansasinen prezidan nou. Nou te gen anpil enkyetid. ke polisye ak lame ta pral kite bandi sa yo tounen lakay yo san ke yo pa jwenn yo, ebyen gen yon strateji ki deplwaye rapid rapid kote ke lapolis la pran kontwòl tout espas kote moun sa yo te ka pase pou yo sove, ebyen bay yon repons rapid ki lakòz ke moun sa yo jounen jodi a yo nan prizon an Ayiti. yo gen pou yo reponn kesyon lajistis, e di ke se 2 bagay pou apresye. E di ke m konnen m fèt nan yon peyi kote pa gen anpil nan nou ki apresye bagay ki bon, m konnen ke bagay sa yo, yo merite ankourajman, paske se premye fwa nan peyi Dayiti moun al fè fè tantativ sa yo, e nou jwenn moun yo rapidman konsa. Sa pa konn fèt deja. E di ke yon moun ou pa ka jis chita pou ap kritike tout bagay, gen 2 bagay ki mande apresyasyon tou. E di ke sa mwen vle pou nou tout konprann, Atak ki fèt sou prezidan Jovenel Moïse la, Ayiti pa pare pou sa. Si gen yon atak ki fèt konsa demen maten ankò, kèlkeswa yo vle touye 100 mil moun nan peyi a, nenpòt gwoup bandi entènasyonal ki byen antrene, yo ka parèt nan peyi a, yo planifye yon atak e yo di w men konbyen moun ke yo vle touye, men kijan yo vle touye chak moun, y ap fè sa yo bezwen an, jan yo bezwen l lan. Vin jwenn ankò nan ka pa nou, Se nou menm ayisyen ki planifye atak la ki peye entènasyonal la pou fè zak la. Sa vle di ke se pa bandi yo nan entènasyonal la ki rete pou kont yo ki deside yo yap debake an Ayiti yo pral ansasinen moun. Se nou menm anndan lakay an Ayiti ki fè plan ki desine plan nou, ki chache otè nou ki kab reyalize plan sa a pou nou. Sa vle di ke nou ouvri pòt, nou kreye tout espas pou bay bandi sa yo pou yo antre nan peyi a, pou yo ansasinen Prezidan Jovenel. Mwen wè anpil nan nou ki konn a mikwo nan men nou k ap mande pou moun vin ansasinen Prezidan. Jounen jodi a, nou tout n ap kritike Polis Nasyonal la, n ap mande pou ki sa Leon Charles pa t kanpe, atak, eksetera, pandan ke nan peyi a, nou. Pa genyen yon preparasyon ki fèt pou n pwoteje peyi a de anyen. Kèlkeswa moun ka sot kote l soti, li debake nan peyi a, menm si se yon cheval li vle kouri l al nan peyi a, li ka sot depi sou fwontyè Sendomeng nan, li kouri l antre nan peyi a, l touye kantite moun li vle, epi l soti l al lakay li. Paske nou tout, nou toujou ap konplete, fè konplo pou asasinen pwòp frè nou. Sa vle di ke pwòp nou menm nan ankò, nou t ap kreye wout pou nou bay bandi sa yo pou yo pase, pou yo retounen lakay yo san anyen pa rive yo. So sa vle di ke polis la ak lame a yo met tèt yo ansanm yo fon travay rapid pou bay yon repons, se sa yo te ka fè. Nou konnen nou pat janm gon sistèm sekirite ki te pare pou reponn a okenn atak entènasyonal. So m pa wè kouman nou fè jodi a la kanpe a tout odas nou nap blame Leon Charles kòm si se Leon Charles ki te dwe prepare pou prezidan pat mouri pandan ke prezidan menm pou kont li Yo dil ke kote lal rete a pa bon pou yo bal sekirite, yo pap ka bal sekirite nan espas la, li pa dakò poul deplase, li pa dakò poul al viv yon lòt kote, sa vle di ke li mete polisye yo nan yon difikilte ki te kapab lakoz ke tout polisye yo pèdi lavi yo ansanm avèk li, dayè nou tande deklarasyon k fèt nan entènèt la kote ke yo yo yo mesaj ke nap tande yo fè konprann ke genyen nan bandi yo ki di w ke yo te resevwa lòd pou yo te touye tout moun ki nan kay la, sa vle di ke Ayiti pa prepare. pou l resevwa yon atak militè nan kèlkeswa espas la, menm si se baz lame a yo ta vle detwi la, y ap annèk desann yo, sote l yo fini. Nou pa gen avyon de gè, nou pa gen yon seri de materyèl ke nou pa gen pou nou pwoteje tèt nou, pa pa janm gen chans pou gen materyèl pou lame a, menm si yo ta vle achte materyèl pou polis la, Ou te konn, nou tout konn tande jan palman konn ap pale anpil lè gouvènman konn mete strateji an plas pou yo wè si yo ka achte bon zam bay polis la, piske tout bandi nan peyi a gen tout kalite gwo zam nan men yo ke nou achte ba yo, pandan ke lame ak lapolis la li menm chak fwa leta ta pran yon desizyon pou ta achte zam met nan men moun ki legal ki responsab pou bay sekirite nan peyi a, nou tout pran relanmwe nou pa vle yo achte zam. Nou tout pran relanmwe nou pa vle yo fè lame. Jounen jodi a. Nou tande kote polisye ki te sou plas yo, ke m t ap tande k ap eksplike nan yon stasyon radyo, ke yo pa gen kapasite pou yo fè fas ak atak sa a, paske materyèl ki te nan men mesye ki vin atake prezidan, yo menm yo pa genyen l nan men yo. Kantite minisyon ke yo te gen nan men yo, yo tire de twa katouch minisyon yo fini. Sa vle di ke nou plis prefere pwomote bandi, ame bandi, bay bandi kòb pou yo achte zam, olye ke nou ame fòs legal ki la pou fè travay nan peyi a, epi kon pwoblèm rive, n ap eseye blame tout moun ki pran ti djòb k ap eseye bay yon repons lè gen yon pwoblèm. Yo te di ke sekirite ki te an plas pou pwoteje prezidan Jovenel, li pa t janm yon sekirite ti ki te òganize pou l fè fas a ak atak entènasyonal. Li pa t janm prepare pou l te fè fas ak yon atak militè etranje. Nou tout konn sa klè. So sa vle di ke chak bagay ki pase nou just fèl fon teyat, jounen jodi a la yo nou yo fin ansasinen prezidan Jovenel, kounye a nap ansasinen Léon Charles kòmsi gen nou youn ki pi bon pasel, kòmsi gen nou youn la ki pi konpetan pase Léon Charles ki ka al fon pi bon travay. So sa vle di ke nou son pakèt moun ki just ap pran pòz nan kòmsi tout bagay te dwe fèt yon lòt jan san nou pa bezwen konn ki pwoblèm ki poze, kisak pou vin kòm solisyon. Jean Bertrand Aristide te kraze lame Dayiti li fè kado tout zam ki te gen nan peyi a li fè ameriken pran tout zam yo al avèk yo sa vle di ke kounye a si pou nou refè lame nou oblije reachte tout zam sa vle di ke nou tout se makak nap fè toutan epi nou toujou gon moun nap blame kòmsi toujou gon grenn moun pou nou prete dwèt li sou li di se li k responsab sa vle di ke si lame Dayiti ta resevwa yon atak kounya la tout militè yo ap kouche mouri yo pa gen okenn kapasite pou yo defann tèt yo nou tout konn sa so sa vle di ke nèg yo fè tout sakrifis sa mande pou ke yo kanpe anfas gang sa ki tal ansasinen prezidan ke nou te peye ke nou te finanse anpil trèt nan nou ki te itilize mikwo nou pou nou fè pwomosyon Pou ke gang vin ansasinen prezidan an, ebyen gang yo vin a zam yo, yo vin sanse pou pote yon solisyon pou nou, piske se sa nou tap mande, ebyen jounen jodi a kounya nou ta vle bay Léon Charles responsab ke se li menm ki te dwe pwoteje lavi prezidan ki pat pwoteje l. Sa vle di ke polis la pa gen okenn kapasite pou l pwoteje tèt li. an fas on atak on atak e mafya entènasyonal e di ke fòk nou klè sou sa e di ke si nou bezwen peyi a soti kote li a fòk nou sispann fè demagoji piske nou fè twòp demagoji sa vle di ke nou tout ap blame on lòt kòmsi se lòt la k pa konpetan men nou menm nou konpetan men nan kèlkeswa sektè ke n ap travay nan peyi a nou pa konpetan m ap gade ke y ap prezante imaj okap E ke yap fè preparasyon pou fineray prezidan. Lè w gade ti kounouk, ti kwen yap prepare. Kòm si pa gen yon bagay kap fèt nan peyi a vre pou wè se yon gran bagay ki gen valè, yon bagay ki kab montre ke nou se yon gran pèp. Pa gen anyen kap fèt vre. Sa vle di tout moun ap fè makak epi tout moun ap pwente dwèt yo sou lòt moun. Donk sa vle di ke mwen menm mwen klè avèk nou, gon seri de bagay mwen pa tolere. Sa vle di ke peyi a rive nan yon moman kote peyi a fè apèl a yon seri de konpetans ke nou pa genyen, men sèl jan pou nou ramne konpetans yo nan nivo kote pou yo ye pou nou ka bay repons lè gon pwoblèm, ebyen fòk nou pran konsyans ke pwoblèm yo poze, nou pa kapab, nou se yon bann enkapab, sa vle di se yon bann nèg a mikwo kap fè bri, men pa gon teknisyen vre ki ka di men 1, 2, 3 kisa k pou fèt a peyi a. Sa vle di ke se sa m konstate jounen jodi a la. E di ke mwen menm mwen poko al aplodi yon nèg kap pran wòch kap voye sou machin Léon Charles an konprenan ke Jovenel Moïse mouri se Léon Charles ki te dwe pou prezante e tout sal li posede pou te vin sove lavi Jovenel ke pou yon Jovenel prezidan Jovenel pa janm tande sa vle di kelkeswa sa yo di li pa dakò so sa vle di ke mwen di li pa abite kote sa li pa dakò. Chèf sekirite l di l yo pap ka ba l sekirite sa l pa dakò. Sa vle di ke tout sa yo fè l pa dakò. So sa vle di ke kounye a li vin mouri, li met lavi tout lòt moun an danje. Sa vle di ke polis la ak lame a met tèt yo ansanm, yo kanpe yo bay yon repons a bandi ki te ansasinen yo. Nou pa kab mande plis ke sa. Peyi nou konstwi a se sa l ka bay. So sa vle di ke at least nou gen 2 nèg ki konprann ke fòk yo bay yon repons, so yo bay yon repons. Bon mwen menm, m pa tap janm kontan ke prezidan an mouri, men m tap pi fache si nèg yo te kite bandi sa yo pran avyon yo kite peyi a. Sa vle di ke yo bay yon repons e ke gon travay kap fèt. Sa vle di ke nou bezwen plis ke sa. Men m pa vle pèsonn moun ap blame Leon Charles pou fè m konprann ke prezidan sa k mouri a se Leon Charles ki responsab. Lè di jan nou òganize peyi a, nenpòt moun ka antre nan peyi a nenpòt kilè, l ansasinen nenpòt moun epi l vire do l, depi l gen kapasite, depi l gen konesans pou sa. Si nou vle chanje sa, nou kapab. Men fòk nou kòmanse pran konsyans pou n di men se nou menm ki kreye sa. Ou menm k a mikwo nan men w ki di se prezidan Jovenel ki konn ap ap kidnape moun, se li k fè tout kalite masak, se li k fè tout kalite bagay. Se ou menm ki kontribye pou yo asasinen n. So kounya la wap kontribye pou asasine Leon Charles tou? Sa vle di talè ou pral asasine tout lòt moun ki nan peyi a a mikwo w la epi wap toujou pran pòz ou pa konn sa wap fè a? Ou konn sa wap fè a. Si w kontinye menm jan an wap ansasine tout lòt moun nan peyi a jiskaske ou kreye fason pou yo ansasine w ou menm piske si nou pa pran konsyans pou n mennen tèt nou nan lòt direksyon m pa kache di nou sa pitit pitit nou pral peye konsekans lan. E menm si yo kite peyi a, nan kèlkeswa peyi kote yo rive sou planèt la, y ap gen pou yo peye konsekans lan. Pase pa gon kote w ye y ap respekte w lè peyi kote w fèt la tout bagay ap fèt mal ladan l. Anpil nan nou k ap gonfle lestomak, k ap gonfle gòj nou la, se kòmsi nou menm nou bon tout lòt moun nan peyi a pa bon. Men nou tout, m ap tande nou byen dèyè mikwo nou, m ap tande nou byen dèyè telefòn nou, n ap fè live toutan, n ap pale anpil toutan. Nou pa gen okenn konpetans nan anyen, kèlkeswa sa yo ba nou fè a nou fè l mal. Vle di ke mwen menm mwen pap m pap kenbe sa pou m pa di nou li paske pa gen lòt moun k ap di nou li paske nou tout se menm m tande nou tout nou tout se menm sa vle di ke ou pa gon 10 moun ki konprann byen nan peyi a ou pa gon 10 moun ki konn ki wout ki pou peyi a fè vre sa vle di tout moun ap pale anpil tankou son jezi oubyen son son son zonbi k pral vin pran peyi a oubyen son bon nèg ki pral tèlman bon nèg kòmsi se li k pral pran tout moun pou l sove tout moun men nou pa gon kapasite vre pou n di ok Ke mwen menm mwen son chany map siye yon soulye map respekte tèt mwen nan soulye a map siye a map fèl byen mpap ba moun manti e ke e tout sa map fè map fèl byen sa vle di ke nou gon peyi kote gen twòp moun kap fè move zak a la fwa se sa nou gen la sa vle di ke ti pousantaj moun ki ka fon bagay ki bon li trè minim yon ti minorite zwit sa vle di ke si nou chanje sa premye bagay ke nou bezwen fè nou bezwen pran konsyans Pran konsyans ke nou twòp moun ap fè mal a la fwa. Pran konsan, pran konsyans ke nou twò renmen plezi, nou tankou yon pwòp pèp ki dejwe, nou tout fokis sou plezi, chante, danse tout lasent jounen, jwe domino, bwè tafya. Pran konsyans de sa e wè kisa n ka fè pou ke nan 50 an nou vin yon lòt peyi. Nan 50 an nou kite yon espas kote pitit nou ka viv ak fyète. So mwen menm mwen prè pou m fè sakrifis sa, m bezwen ke ou menm ou fè sakrifis sa. Non pam se Figaro Gaston, janm toujou mande nou sa, pataje video sa pou pèmèt ke plis nan nou ka tandel, petèt sa kab touche konsyans nou, piske gon pwoblèm de konsyans. Peyi a bezwen on mouvman de priz de konsyans kolektif o nivo jeneral ke pou nou di kisa nap fè ak tèt nou kòm pèp pou nou konplete rèv zansèt yo te gen pou nou lè yo te batay pou yo ban nou libète sa. Toujou di nou sa, non pam se Figaro Gaston, m fè tout efòm poum pale avèk nou, poum konsyantize nou poum wè si nou ka kreye on lòt Ayiti. e map kontinye fè sa depim wè lòt chans mèsi tout moun pa neglije pataje video sa.